Tvlakayhaiti.com kontan antre lakay ou pou jounen samdi 12 novanm 2022 a bonjou bonswa tout moun e nou pote anpil enfòmasyon pou ou donk se gwo enfòmasyon kap domine wikend lan la a e nou deja di bon wikend avèk tout sila yo e menm si w te Ayiti oubyen w te nan yon lòt peyi e nou deja swete w bon weekend, yon weekend rete yon weekend kèlkeswa sak ta ka rive li pa ka chanje yon weekend. Nouvèl cho nou pote pou ou sou peyi Dayiti, lapolis frape fò e nan moman nap pale la a baz 400 mawozo pran kou, 2 sòlda tonbe, nèg sa yo tap bay anpil pwoblèm nan peyi a e lapolis atravè ti Magali ki yo menm Raboure 400 mawozo pou kouwè la a, ebyen lanmò san jou, gen gwo lajan ki pandye sou tèt misye, yap chèche l kou chen fou, yo poko ka jwenn lanmò san jou, e genyen tou chèf gang Vitelòm ki li menm nan Tòsèl, bagay yo grav, se rèl sou rèl moun Tòsèl ap rele anmwe, Vitelòm ebyen prèske fin asasine tout moun nan zòn tòsèl tèlman nèg sa yo menm yap fè donk malè nan zòn anlè sa a e nou gen yon video la a kote yon sitwayen li menm pèdi manman l e pou wè avèk dlo nan zye avèk dezolasyon misye ap pote manman l nou pa ka pataje video sa a avèk ou paske nou pa vle gen pwoblèm avèk YouTube men video a li vrèman tris mèdames et mèsye video a mete dlo nan zye anpil moun. Doke pou fason ke nèg yo yo menm ap gaspiye lavi moun ti malere ti malerèz ki yo menm paka menm manje e se yo bandi ankò ap touye alòske nèg boujwa nèg nan politik gwo zotobre yo ki mete zam nan men bandi sa yo nèg sa yo pa janm viktim e se la pou wè bandi yo pa konnen sa yap fè a vrèman yo pito ap touye pwòp malere parèy yo olye ke Enben yo ta vire bouch zam yo sou menm moun sa yo kite ba yo la. Antouka nou pral envitew gen detay. Dosye Ariel Henry ki li menm voye ale anviwon 5 minis ke yo kenbe nan kòripsyon nan move zafè e pou kounya nap pale la a enben mèt Bertho Dorcé msye aout e genyen tou komisè Lafontan aout Litz Quitel tout nèg sa yo E nan moman la a, donk se 2 nèg k ap reflechi, gen k ap di bon pito m pa t foure tèt mwen nan kesyon kòripsyon mesye gad kòman jodi a la m pèdi pòs minis lan, ebyen bagay yo se konsa yo ye, sa w fè se li w wè. Bòn ekout tout moun, n ap tounen. Wi, nou wè bandi yo, kidnapè yo gen yon metòd, men gen yon metòd de nos jours, yo fin kidnape moun yo, ebyen moun yo, moun ki pote, yo fin kidnape yon moun, moun ki pote ranson an, E yo tou kenbe l. Sa vle di se sa kidnapè. E nou wè jodi, menm jodi vandredi a la, gen yon vaste mouvman de kidnaping ki fèt nan plizyè komin nan zòn metwopolitèn nan, o nivo komin Petyonvil, komin Taba, komin Pòtoprens, e n ap swiv la, genyen anviwon 5 anplwaye. bnc, 5 anplwaye Bank Nasyonal de Kredi ebyen bandi yo kidnape nan rue des Casernes. Gen 2 lòt moun ankò mesye yo kidnape kidnapè yo yo arive anlve o nivo Dèlma 83. E sanzoubliye yon lòt kidnapin ki fèt o nivo Dèlma 33 e yon lòt sou wout Taba la sa vle di ou wè la ebyen mesye yo la kidnapè yo aranje yo pandan dènye jou sa yo e nou toujou di l souvan Se pou kapab kreye kondisyon pou di nou bezwen yon entèvansyon etranjè. Donk, se prèske yon vag mouvman de kidnaping ki t ap fèt, yon vaste mouvman de kidnaping ki t ap fèt jodi vandredi a la a, pandan wikenn nan la a. Donk, sa vle di bandi yo ki yo menm ap opere san limit. Men, menm si yon lòt kote lapolis t ap opere tou, lapolis kanmenm ki fè kèk bon kou nan kad operasyon yo onivo zòn metwopolitèn nan, tankou onivo lakomin de. E Kwadèboukè genyen la famiy Desann Klòs, nou konn nou sonje istwa trajik sa a, kote ke eben e mesye bandi yo, yo te eben kalsine, yo te boule, non sèlman yo te fin fizye yo, yo te boule plizyè manm nan yon sèl fanmiy, e nou sonje kòman istwa sa a te pase o nivo tou pre Kafou Marasa, bò Pon Taba la, eben lapolis arive jisteman e stope. Anviwon 2 nan prezime bandi sa yo ki te komèt fòfe sa, nap pale de nap pale de Jean Alex alyas Ti vwazen Ti Magali tap flannen tap fè patwouy ebyen yo arive mete dòmi nan je ebyen anviwon 2 ladan yo pami yo genyen Jean Alex alyas Ti vwazen. e avèk yon lòt sòlda l ankò, ebyen mesye sa yo fè pati gwoup 400 mawozo a, e pandansetan nou pale de ebyen kout filè sa lapolis ta rive fè, e nou wè menm mesye 400 mawozo sa yo nou wè ki kòmanse diminye pa rapò avèk batay ki genyen antre 400 mawozo avèk Vitelòm, men nou wè la jodi yè vandredi a lapolis onivo de la komin de kwadèboukè arive jisteman nan kad operasyon ki t ap mennen yo arive mete dòmi nan zye. Plizyè sòlda 400 Mawozo pami yo Jean Kenso Dula pami yo Jean Alex alyas Ti Vwazen e se pa sèlman sa genyen onivo ebyen wout nasyonal nimewo 3 a pwoksimite de Bon Repo ebyen lapolis t ap mennen operasyon genyen e jisteman plizyè prezime bandi ki arive jwenn lanmò yo e n ap pale de nan pa le nome nan pale de enben e yon youn nan gran chèf gwo chèf pwisan chèf de gang e chèf te arive enstale o nivo kanaran 4 5 enben e mesye sa ki tap flannen nan zòn kayade lapolis kwaze avèl bab pou bab enben yo arive mete dòmi nan zye l Fòk nou di lapolis ki te vrèman vrèman aktiv jodi vandredi a la ki arive pot voye ale plizyè bandi nan peyi san chapo di. Vwala, donk nou kapab wè medam mesye mwen mete imaj sa, banm yon segond. Mwen mete imaj sa sou ekran an, se si e sèten lè wap gade nou gen yon peyi konsa ok, nou gen yon Ayiti medam mesye kote ke nou wè mwen gen mwen gen kèk zanmi lè nou rankontre nou gen plizyè zanmi pwofesyonèl. Kòm se seri de moun ki reyisi bò isi an ok. Seri de ayisyen ki byen reyisi. Men yo menm yo di yo ta vle vin envèsti an Ayiti. Mesye yo prè pou vin envèsti. Kòm si bagay yo tèlman kritik an Ayiti. Gen anpil ladan yo ki di m ke Jimmy malgre w ap ankouraje nou n ap oblije al envèsti Sendomeng. Souvan ou konnen mwen m ta kout aka avèk yo m di mesye pa bliye ou gen yon minis dominiken ki di nou al envèsti an Ayiti mesye pa bliye. Donk. Li pa fasil medam mesye wap gade yon sosyete yon popilasyon ki deja tout an difikilte jan nou konnen an pou w di m ke w se yon minis ou se yon moun ki nan gouvènman ou se yon moun ki nan dyaspora e bon nou konnen nou konnen yo pou w di m ke pou w se jan de bagay sa yo wap voye bay jèn gason medam mesye pandan peyi a tèt anba peyi a sal moun pa ka jwenn travay gade zam gade minisyon pou yon gwoup gang gen nan men l. Se sur sèten nou menm nap toujou mande lapolis vide tenten sa yo atè, vide yo atè men se pa nòmal medam mesye konplo a li rèd, konplo a soti tout kote vwala ban mwen envite nou tande eksè video sa m konnen ke nou te petèt deja tande l men se sur sèten nou paka nou paka lache medam mesye nou paka lache fòk nou kontinye batay pou jan de bagay sa yo pa repete si lèzetazini ap ede nou si kanada ap ede nou vrèman wap gade valè zam ak minison eyy se grav la an nou pran eksè a pou. M panse ke li pa menm nesesè pou m pase voice lan paske nou menm nou pa la pou nou fè pwomosyon pou gang sa yo. Se senpleman nan nap swete nap swete pou yo pou yo elimine yo pou yo fini avèk yo. Men Lionel ki ki gwoup gang kòmsi kiyès ki ta dèyè gwoup gang Kanaran paske konnen gen plizyè gen plizyè moun men kiyès kiyès gwoup ki ta kanpe dèyè moun sa yo k ap founi mesye sa yo zam. Ou wè kip nèg menm non yo pa ka ekri. Menm non yo pa konn kòman pou ekri wi, ou panse mesye sa yo kapab fè kòmand zam, yo kapab fè kòmand minisyon, pou wap gade se grav wi frè pam. Ebyen Jimmy nou kapab di odela de bra finansye, non sèlman bra finansye ebyen kòm E de de moun nou te ka konsidere kòm otè entèlektyèl ki ap finanse mesye sa yo, ki ap ki chita dèyè yo, k ap ba yo zam, k ap ba yo minisyon, k ap pèmèt yo jwenn ak k ap pèmèt yo gen aksè avèk zam e minisyon, genyen plizyè non ki site. E non sèlman de non ki site onivo klas politik la, men osi genyen de non ki site onivo du secteur des affaires tankou Jean Edouard Baussan tankou nap pale de Bidjo ebyen nap pale de 2 mesye da 2 mesye sa yo genyen yon yon batay gen yon bras de fer antre yo kote ke genyen ki ap sipòte Genève genyen ki ap sipòte Gepep e genyen tou ki yo menm rete dan ki yo menm rete dan lanonima ki endepandan donk enfòmasyon ta fè kwè Jean Edouard Baussan se li menm ki dèyè gwoup Izo a. E sak fè nou wè izo dènye jou sa yo. Wi men se ti makak yo ki tou di izo di ti makak ou di ti lapli donk se menm se menm asosiyasyon yo mesye sa yo yo alye yo ansanm e wap wè lè mesye sa yo gen yon metòd yo gen yon mòd doperatwa lè yo anvayi yon zòn mete dife kraze tout sa yo jwenn e yo fè kidnaping fè kadejak sou fanm sa vle di Yo gen yon mòd operatwa ki diferan, ki pwòp a yo menm. Se vre, tout bandi se bandi, men w ap jwenn gen lòt nan mesye yo ki yo menm, ki di yo pa fè kidnaping, byen antandi, men sepandan, mesye yo gen dè, yo gen dè bra, yo gen dè bra finansye ki ap pèmèt yo jwenn minisyon, paske mesye yo toujou di yo pa vwayaje. Menm la a, Sendomeng anpil ladan yo pa konnen. E si yo ta tante yo antre tou yap yap arete yo donk se pou nou di ke mesye sa yo jounen jounèlman nap fè peyi se pou se pou gen yon kontwòl ki egzèse sou dwàn nan sou tout fwontyè e wap wè dwàn nan dwàn yo souvan se nan men e yon seri de moun ki fè pati sektè dè zafè nan se nan men yon seri de siwo libanè ke yo ye lè w pran Jean Edouard Baussan ki genyen e kontwòl minotri ki gen kontwòl e pò lafito ebyen. Mesye sa yo, yo antann yo pou yo bay mesye yo zam, e poukisa yo ba yo zam ak minisyon di mi, poukisa yo ba yo aksè a zam, minisyon, se pou kapab kreye kò, olye, men pa bliye yo pa vle konkirans, yo pa vle konkirans komèsyal, men pou anpeche ou menm ki nan dyaspora a ta vin la a pou. E a la prezidans, m jwenn sonje dènyèman, t ap gade Moyiz Jan Chal, anpil moun konprann Moyiz Jan Chal kòm yon moun ki ekstrèm, ekstrèm goch, men w ap gade kòman Moyiz Jan Chal t ap remèsye Rejinal Boulòs pou sipò ke l te ba li nan kanpay, nan kanpay elektoral li pou l te, kote ke l te kandida a la prezidans. Donk se pou w di ke gen yon pakèt moun la a, e nou prale nan Sena ankò Dimy, ou wè nan Sena a, Nan sena repiblik la, sou 30 senatè genyen, genyen 24 se sektè prive a ki kòmande, ki ba yo, ki finanse yo. Donk, jounen jodi a, pou n gen yon peyi, pou n kapab granmoun ladan l, li difisil. Se men sa yo non sèlman ki gen kontwòl ekonomi peyi a, men osi se yo menm ki gen kontwòl politik peyi a. Ebyen sa vle di ke. Donk gon batay ki pou fèt, nou menm fason ke nap goumen, metodoloji nap aplike e menm zam sa yo si nou te kapab eben e jwe nan tèt ti mesye pou yo pou yo te tounen zam yo kont moun ki te ba yo la se sa ki tap bon pa rapò avèk eta peyi a vin ye yon peyi ki envivab. Pa gen anyen nan afè avèk yo medam mesye paske yo konnen yo konn tout mal ki genyen nan sa yo konn ki va wap gade se pa de kay yap boule. Se kay moun yap boule, kòmsi wè yo pran yon plezi ladan. Kòmsi seri de moun ke yo leve, depi piti yo leve, yo leve sou katye a. O mwen ou te gen ta konprann doulè yon moun ki nan menm klas avèk ou, ki pa ki ki an mil ki an difikilte, se yo menm ankò kap boule, kap boule kay sa yo. Donk, jan nou dil, vòlè sa yo, ya ryen afè avèk yo, se elimine pou nou elimine yo. An nou kite sa medam mesye kèlke segonn nap jis reprann enfo sa e kote ke nou wè jisteman Matyas avèk e bon atis sa e Tchovic ebyen se 2 atis sa yo 2 atis sa yo ke nou wè jisteman gouvènman dominiken an e depòte kankou chyen wi eskizem wi men se sal ye wi yo depòte nèg sa yo pi mal ke chyen anndan peyi yo wap gade ou se swadizan atis ebyen yo depòte w la kounye a sè a la kote lap dòmi li pat kite anyen kote lap dòmi e wi Lanoul. Li te kòmanse ap manje lajan Youri Chevry, kòmanse ap manje lajan yon seri de politisyen, enben misye te vin santi l twòp pou tè, enben kote ke li t al atake Msye Prezidan Jovenel ki te vin depoze yon jèb de flè sou Memoryal 12 janvye, enben Matyas Dandò ki t al retire l kèlke segond aprè. E lè misye te vin rive Sendomeng, bagay la te tèlman bon pou li, li tou rete. Malgre ke yo menm ankò fin aranje yo asasine Prezidan Jovenel, pou atann ke misye ta pral antre nan peyi a, enben li pat antre. Enben nou aprann, Matyas Dandò li menm li pat genyen, li te an sitiyasyon iregilyè kay Luis Abinadel, enben jodi, yè, ann di yè vandredi, e 11 novanb la eben yo ponpe misye tounen nan peyi dayiti men jimmy enfòmasyon ta menm fè kwè tou misye ta tante ap eseye retounen la sil pa retounen deja enfòmasyon ta fè kwè misye tap tante retounen kay Luis Abinadel eben nou panse ke Matyas Dandon yon moun kòm trèt a la nasyon eben ki li menm tabli kòl anrepiblik se sanwont se sanwont sa vle di ke men malerezman nou wè se sak toujou fèt yn fwa ke yo depòte moun nan tou swit moun sa yo retounen men map pale w. Dè sitwayen nòmal la, m pap pale yon swadizan yon atis. Bon, an nou pa pèdi tan nou avèk sa, kama, se sak rele kama. E pandan setan, m pral pase yon imaj la medam mesye, se serye. E mesye silvouplè, map di nou gen seri de imaj, nou pa bezwen voye yo pou mwen. Kòmsi lè nou gen ti pwoblèm nou nan relasyon nou, nou pa bezwen rele m paske gen pa tout bagay map kapab rezoud. Mesye yo gen pwoblèm la avèk yon ekip medam kap mete fo zong, fo cheve, fo sil, gon patnè ki ekrim la misye dim Jimmy e misye menm li gen gwo pwoblèm, li gen gwo pwoblèm misye dim men nan kisa l. Efektivman ebyen nou prale ebyen o nivo de Santo Domingo nou konnen ke genyen desizyon gouvènman dominiken an prezidan. Anpil moun ap depòte Ayisyen malgre ke o nivo de Nasyon Zini e leta mande pou ta pran kanpe pou poko kanpe se kounya l pral depòte ebyen enfòmasyon yo komedye Matyas Dandò ke tout moun konnen atis Matyas ki te ki te gen e ki te nan mawon depi an 2020 ebyen nan peyi Sendomeng pou gouvènman Jovenel Moïse la paske li te jete yon jèb flè prezidan Jovenel te depoze nan Sen Kristòf nan memwa moun ki te mouri 12 janvye 2010 yo ebyen Nan tranblemanntè a, imigrasyon nan peyi Sendomeng nou depòte Matyas Dandor jodi vandredi 11 novanm 2022 a te genyen plizyè ayisyen konpatriyòt ki yo menm ki ta al gade pou yo wè eske se vre sa k ap pale a se piske nou konnen gen anpil moun yo pat kwè. Ou wè ke imigrasyon ap debake, gen anpil moun kap debake, epi moun yo di woy men Mada, sa vle di ke nou pa konnen eske Mada gen chans poul pran dokiman l, poul pran tout afa atis li yo, ebyen yo depòte Mada Senga tout moun nèt, ebyen anpil moun te ap gade atis la ki li menm ki ap debake la jodi a la. Ebyen nou pral gen chans poun kapab e gade le komedyen Mathias Dandor depòte pa limigrasyon dominikèn malgre ke n konnen Mathias genyen anpil e fim ke li menm li jwe e lòt bò a de imigrasyon dominikèn yo fenk depòte komedyen Mathias Dandor ann al gade imaj ebyen na wè èske se verite wi Nap gade poun wè Matyas ki li menm ki desann ebyen Matyas yo depòtel menm jan avèk tout moun jan ke prezidan dominiken li menm li dil li pa bezwen konnen ki sa w te ye menm si w te senatè sa w te ye ebyen yap depòte w ebyen Matyas yo fèk depòte la ann al gade yon ti imaj poun gade atis nou an e Matyas dan.